Antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo ki boure, chaje avèk anpil enfòrmasyon ke nou pote pou ou zanmi konpatriyòt nou yo. Enben nap antre danble nan enfòmasyon yo san nou pa pale twòp men avan nap remèsye ou menm ki fèk abòne avèk nou, ou menm ki te la avè nou deja e nap Mèsi pou pasyans ak fidelite w e mèsi le fè ke ou fè chwa de tvlakayhaiti.com pou enfòme w. Ann ale. Enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, enben jodi an la a medam e mesye n ap di w ke genyen e ansyen senatè peyi a Edo Zeni misye reyaji sou dosye e asasina Jovenel Moise 6, 7 jiyè 2021 ki sot pase la a. Ayisyen abolotcho nou yo retire lavi Jovenel Moise. Ebyen medam e mesye nou pral envitew tande tou reyaksyon Edo Zeni sou arestasyon Kimberly aprè deklarasyon Ti Joe Zeni ki se kouzen Edo Zeni atis chantè kreyòl la men ki li menm te fache move sou Morvan e menm Edo Zeni sa ankò frape Morvan ak tete e misye di 2 bagay la nap Ke se ouk tandel se pa nou kap dil ak bouch nou paske gen koze nan peyi sa gen koze gen koze gen koze bagay yo degenere antouka nou pral envitew wap gen tout detay anndan video sa gen yon mòvann tou ki li menm pale e misye fè gwo deklarasyon konsènan phtk e konsènan tou donk e sa kap pase nan peyi a la. E ensekirite a anpil nèg nan leta enplike nan gang anpil nèg nan leta enplike nan baz 400 mawozo anpil nèg enplike nan baz 5 segond ki loje anndan vilaj de Dye kap dirije pa Izo le fame Izo enben jodi an la Morvan san filtè misye lage tout dosye Izo ak Manno ki se dezyèm chèf gang vilaj de Dye a nan lari ou pral La police au niveau de kanaran se bwa kale l ye pa dwe gen kanpe au niveau de kanaran bwa kale au niveau de kanaran pa dwe gen kanpe ditou ditou ditou au niveau de kanaran mache sou nèg yo ou mèt wè ti jeff ap vin di l bezwen li bay trèv li bay trèv pou pase pou moun pase yo bay trèv bon kite mache sou kanaran e mache nan fyèf kanaran Ka gen inosan ret kana. Men zòn sa yo se zòn ki kote tout bandi refijye. Pa gen kesyon de achte figi nan di moun pòv rete la, gen lòt moun ki inosan k rete la. Gen de kote se kraze pou kraze pou refèt. Tankou Vilaj de Dye. Sitirè anpil bandi, anpil gang. Ale di si lapolis tap travay nou pa konnen nou te kache menm chèche mwayen nou anpwazone air la nan zòn vilaj de Dye nou manje izo epi nou manje manno èske w konprann? Vye vilaj de Dye yon vye zòn tou mal fèt. Map gade vid map gad manno. M pran bagay manno m voye bay nèg dcpj yo tik tok manno. Sou ajan manno ap viv. Manno chèf gang vilaj de Dye a misye gon seri de bèl chyen. Misye gen yon pisin 5 etwal. Chèf gang Vilaj de Dye a m ap pale nou la. Misye gen yon pisin 5 etwal. Misye gen yon kay l ap amenaje la a aktyèlman la a. Si w wè fòm kay misye sa a, baryè misye, misye menm jan avèk rapè ameriken yo. Machin misye, motosiklèt misye, chaje yon seri de gwo moto. Misye gen tout rad Gucci ou konnen, Burberry, Versace, misye gen tout. Epi misye make nan bagay li, li di w lè w bezwen bèl se travay ou travay menm jan avè m. Lè w bezwen bèl menm jan a nèg yo, ou travay di menm jan avè m. Manno wi ki make sa. Manno wi ki make sa. Se Manno wi ki make sa. Nèg yo di eske se vre yo kidnape kibòdis disip. Sa kibòdis disip la sa l t al chèche Ayiti? Si yo kidnape misye sa l t al chèche nan zòn yo kidnape l la? Ze wap dal dal chèche. An nap pale anpil. Sak bon ok sak fè yo kidnape moun klass. Ou pa wè gwoup klass di w li pa pral jwe nan peyi kote ke gen kote ke moun ap mouri sou bal bandi. Klass fini sa l di a. Ritchie pa chita yon kote. Eske nou janm wè Ritchie Ayiti di l pral jwe. Li di w ensekirite a rive sou popilasyon an. Yo menm yo pa vle ensekirite a rive sou klass. Fok peyi a chanje pou yo desann pou yal jwe se sa se sa group klass nou janm wè klass ayiti ap fè grimas ap pral jwe pou kidnapè ap pral jwe voye je nou gade klass nou pa wè son gon imaj gon imaj ki vann fè sa yo k enpotan. Sa ou konn gen de lè pito jwe pito rete ou jwe pou mil dola tan wap jwe pou 3 mil dola pou ki gen tan wap jwe yon kote pou 3 mil dola epi se se gang sèlman k la ou konprann si klass ap jwe etazini ki ki gang ki pral anmède tèt moun sa ou konprann nèg yo chwazi gon lòt nèg m renmen ankò se patnè ou a ki nan klass la mateli ap vin bay lamenl chwazi pa pran lamenl vire dol lale mwen nèg sa yo m renmen pou grenn nan bouda. Zon konprann? M renmen stil nèg sa yo. Vat nèg k konn chante nan klas la. Vat nèg ou a. Zon konprann? Pipo. Atè l ap vini, l lonje men li va pran lame nan men vagabon. Zon konprann? Li konn nèg lame prezidan, s on vòlè l ye, s on gang li ye, l chwazi pa pran lame. Mwen m renmen sa nan kay misye. Pa rapò a lòt ti ti blofè yo menm. Sousou pase yo pa gen. Depi yo wè Martelly yon kote se vin trennen. Se vin trennen. Yon nèg ki kraze yon peyi, ki yon gang, depi nou wèl yon kote nap vin trennen nan figil. Ou konprann? Jenny sa misye al chèche Ayiti oh Nèg yo Ayiti a pa bon E pou mwen menm avè w Ayiti a pa bon Yon pakèt nèg la ap janm bagay Ayiti pou yo Ap janm bagay Ayiti pou yo Nou pa al gade Instagram yon seri de moun Nou pa al gade TikTok yon seri de moun Se Ayiti y ap viv wi Èske w konprann? Ayiti y ap viv. Ayiti a pa bon e pou mwen avan w wi. Depi w rive la a yo moutre w Ayiti a pa bon ditou wi. Depi w rive la a yo moutre w Ayiti a pa bon ditou ditou ditou. Men yo menm menm Ayiti a bon pou yo wi. E Ayiti a dwe bon pou nou tout, nou tout se pitit tè a. Hein? Ou konprann? Ou pa wè sak rive past Amel la la e tout nèg kanpe nèt ni nèg la te atis nèg la te mèt te atis nèg la te mèt te sal te ye baww baton chokola tout nèg gen opinyon nèt tout nèg gen opinyon nèt nèt nèt nèt men kito di yo batay kont vagabon sa yo la nan peyi ya la sou sou kesyon de dwòg sou kesyon de de de de de tout sa ou konnen m konnen yo la jamè. Sa w konprann? Pa gon direktè jeneral nan peyi a la k pa p vyole madanm yon seri de nèg nan peyi a la. Youn pa ka pale. Youn pa ka pale. Kite yo pot plent pou yo la. Depi w wè se nan politik, w pa pral tande koze. W pa pral tande pèsekisyon k gen. W pa pral wè komisè gouvènman fè yon merde. Ou konprann? Te gen yon direktè nan sou phtk, yon jèn gason nan travay li soti pou l vyole l, pou jèn gason an retire slip li. Nèg la pote plent, nèg la pote plent nan radyo Scoop FM. Gary Pierre Paul Charles lè l wè se pou tèl minis, pou tèl direktè jeneral, Gary Pierre Paul Charles fè misye chita ap ret tann nan sal datant lan. Apre sa l rele, li rele direktè jeneral la, li di men gon moun ki vin la ki vin pot plent pou li pou masisi l kenbe l nan biwo l yo t ap fè. Kòb gentan fèt deja. Ti gas, non sèlman jou a yo pa kite misye pase nan emisyon e yo te gentan anonse l, apre sa ankò misye vini menm resevwa yo pa resevwa l yo di Gary pa la. Misye pa janm gen chans antre nan radyo a. E sa w konprann? Ou p ap jwenn bagay sa yo. Se sèlman men kòman ayisyen ye. Mwen sak fè diferans mwen antre mwen menm avè nou. Men kòman ayisyen ye. Depi yo konnen yon moun pap voye tiye yo. Depi yo konnen yon moun pa apateni avèk yon gwoup gang. Nenpòt ti detay ki rive yo tout fè pòz yo ka kont moun sa, yo gen kouraj pou yo kont moun sa. Men depi yo konnen yon nèg afilye ak baz politik. Yo konn nèg la nan phtk. Yo konn nèg la se petyonvil li ye. Yo konn nèg la nan dwòg. Yo mèt te prann la tout silans konsa. Nèg la te mèt te gen tout soupson sou li. Yo tout rete la silans. Yo fè silans paske yo pap, yo pap, yo pap, yo pap atake nèg. Oh nèg sa gen moun dèyè l. M gen frè m Ayiti papa. M gen sè m Ayiti. Monchè mwen m pa pale paske m gen madanm mwen Ayiti wi. Èske w konprann? E paske m gen madanm mwen Ayiti. E konsa pi fò ye nèt. M gen frè m Ayiti, m gen madanm mwen Ayiti, e sa k fè m p ap pale. Èske w konprann? Men lè, lè yo konnen gon moun ki p ap voye touye lakay yo, pa apateni a pyès gwoup gang, moun sa komèt yon deriv, menm kote a w ap wè tout gen opinyon. Men m bezwen pou nou tout gen opinyon tou lè nèg y ap kraze peyi a, lè nèg y ap vòlè. Èske w konprann? Fò, fò nou klè ke Lamòt avèk Michèl Martelly ap vòlè yon dola senkant ki mete nou kote nou ye la a. Soy, sa Lamothe ye ou pa ka pale de li piblik la. Piblikman. Kisa Michel Martelly ye ou pa ka pale de li piblikman ou pa vle site non l lan. Kisa l ye? Nèg la apateni avèk yon gwoup gang, se yon nèg ki nan dwòg, se yon nèg ki nan tout sa k sal. Kisa l ye ou pa ka pale de li a? Kisa Olivier ye pou w pa ka pale de li? Ou pa konn ti Olivier pa janm travay nan vi l, ki miltimilyonè k ap brase dwòg epi k gen tout otèl sou jounen jodi a nan tout kat kwen mond lan? Kisa Olivier Martelly yo paka pale de li a? Èske nou konprann? Michel Martelly kouche Claudy, dam ki rele, dam ki rele Saint Remy, Clo ki bagay sa? Ti sè madanm ni, li kouche l. E l mete l sekretè l anndan palè nasyonal. Madanm nan a ti sè a, yo fè kont jiskaske l fè ti sè a egzile Florid. Sa l genyen nou janm pale de li? Lè Michel Martelly te prezidan, nou pa t konnen li te kouche madanm Champaye Tigès, bòfrè l? Nou pa t konn sa? Claudia Saint Remy? Non, e manti, li pa ka fè yon bagay konsa vre. Anndan palè nasyonal anplis. Ha, nou pa p pale de yo. Paske se Michel Martelly li gen group gang dèyèl li gen baz galil talè talè gen kanaval yo va al mete nou sou cha talè gen kanaval yo va al kite nou jwe nan kanaval sa ou konprann. Nèg la di defann pastè Amel ou fini monchè ti visye mwen menm sim te defansè pastè Amel e pat konsa m tap defann misye non. M tap mete enèji m deyò, m tap defann pastè Amel, map defann pastè Amel nan lòt bagay men e pa nan sa. Èske nou konprann? Map defann pastè Amel nan lòt bagay lè nou lè nèg yo konn bezwen koupe kou l, m pa konn ki batay ki gen Ayiti. Èske nou konprann sa misye fè la e pou l peye pou zak li? E pou l peye pou zak li paske fò misye konnen l te gen yon pakèt enmi nan la repiblik. Misye se enmi nèg yo li ye e l toujou ap denonse yo kòm vòlè, kòm kidnapè nan politik la ni nan lajistis la. Èske w konprann? Misye pat gentan konnen sa. E misye anpeche festival vodou frape nan peyi a. Misye pat konnen tout vodouyizan nèt anfas li. Nèg vodouyizan yo, e pa yo, e pa yo ki mete, e pa yo ki moute bag, ki mete djab nan bag pou komisè gouvènman yo? Se pa yo ki mete bag pou jij yo? Se pa yo ki moute bag pou jij yo? E pa yo ki mete pwen pou moun pa pran bal, pou moun pa pran bal? An lè w ap desann yo la, e pa, lè yon bagay, lè w ba yo boulva, lè w ba yo piyay, yo p ap eksplwate l avèk pli grand rigè epi yo p ap eksplwate l a la segond, otomatik? Enben, se ta se ta yon piyay. Enben, pastè Amel fò l ta konnen se ta se ta yon piyay pou l pou l ta fè sa la pou yo pa ta manyen manm ni. An de koze. W ap batay kont nèg yo. Menm nèg ki komisè gouvènman, gwo bag li nan dwèt li, kiyès ki moute l pou li? E pa vodouyizan ki met pwen ladan pou li, pwen pa pran bal, pwen depi bagay pral rive l pou l wè. Se pa menm yo menm nan epi w ap frape yo. Nèg yo pral fè festival vodou yo kanpe anfas li. Èske w konprann? Wap joure wap di menm nèg yo nan kidnaping tout la sèt jounen ou panse nèg yo kontan epi jounen jodi wap fè bavo wal nan chita ap pale de bagay bouboun pitit tèl bagay bo sou tèt bouch devan tout moun nèg yo jwenn piyay yo pap manyen w nèg yo pap manyen w eske w konprann. Yo manyen misye kelke pa mwen menm m pap ba nou manti gon kote m kontan tou wi. Èske w konprann gon kote m kontan paske fò misye awogans li yo gon konpòtman pou genyen. Mwen menm la si nèg yo jwenn yon tras ke m gon 20 mil dola US map touche nan leta. Èske w konprann si nèg yo jwenn yon tras yon bagay wong m te vòlè m te iks yo pa tap gentan kloure m deja. E figi m yo pa renmen yo renmen m. Nan wap wap kraze wap wap kraze nèg ki fè bè yo nan yon peyi, wap kraze nèg ki ki fè tout vye dil sal ki mete yon peyi yon kote, epi kounye a men ou pran prekosyon. An lè nou wè mwen m fon m mèt ap vire la depi kote a gen piblik m chè m chèche yon 10 sekirite, m chèche yon 8 sekirite e m akonpanye lè m pa akonpanye yo m chèche ekip pam m m afè akonpanye m nan. Nou panse se konsa konsa? Menm machin m gen yon nèg pase mal devan m tou moute machin nan sou do l. Dayè machin mwen e bagay ki pi wo pase m. Èske w konprann? M se sèl grenn nèg. M pa bezwen konn si te gen, si te gen, si kisa l te. Mwen m pini m sou machin mwen pou yon machin menm pase mal devan l. Pou byen vin kouri bò kote m sèlman. Sa w konprann? M pase doub mwen epi ou mèt te kèlkeswa machin ou te an m moute do w. M moute do w, m grave l m ale. M depanse lajan pou sa. E vre! Nèg la bay piyay avèk yon seri de nèg li nan atak avè yo ke epi ou ta panse ke ti vye bagay jistis sa nou wè k gen la. E pa de konsiy ak ki met pi fò jij Pi fò komisè gouvènman nou wè la yo wi. Èske w konprann? ap fè vanjans moun lakay li tap fè vanjans yo tap fè twit m wè madanm nan ap fè twit Martine Moïse m wè w ap fè twit m wè Libérus ap fè twit Laurent fè twit tout moun ap fè twit ret fè twit toujou ret fè twit toujou an yo manje yon prezidan konsa la ebyen ankenn nèg pa regle anyen pou prezidan an Chrisfort Anfòm kenbe la patron. Anken moun pa egran anyen. 18 mwa hein Caleb Midi m salye w frèm. Yon dim 17 yon lòt dim 18. Maxime Sévère 18 mwa. Kale pou dim di 16 e 18 e yon prezidan de la repiblik mouri konsa asasine epi yon lòt kanpe l fè yon twit pou l di Edouard Zenny di l gen gal e pa gal e zèmanm da e tank m ta gen lakay mwen pa pale kaka a dyòl ou e tank m ta gan tank m ta gen lakay mwen bon e tank lan m pa ka met devan lakay mwen m ta mete l devan lakay mwen menm epi e ladan l pou m ta dòmi e ladan l pou m ta dòmi a fanmi m tèlman Ayiti pyeje. Ayiti mayiti ou kanada wap byen viv wap manje poul mouri lòbèy wap manje lòbèy laba epi epi kounya la epi kounya la apre wap vin pale wap trete sou nom apre ou paka fè moun pè moun a moun paka pèw non mdou nèg jakmèl gadou madigra se moun ou ye nou nou pa pèw lè ou etire mas la son moun ou ye nou pa pèw. Ou pa pè ou. Ebyen mwen di klè, mwen di klè ke lòske le peyi, lòske mon peyi ap pran fòm kò li, e m pa p menm pran fòm kò l non, tout moun nèt an jeneral ap pran fòm kò yo. Lè sa w ap konnen w gen yon lapolis ou fè 911, lan 2 minit, E pa 4 è tan 5 è dè bi ap di w pa gen gaz non. Lan 2 minit nèg ki pi pro menm yo a yon Uber. Uber an li rele la do 4 minit te gen youn ki te tou pre a la e menm bagay a pou lapolis ta ye. Lè lapolis ta konsa m pa menm kwè nèg ap bezwen zam menm revolvè m pa kwè w ap twò bezwen non w ap toujou genyen l wi men w pap menm sòti avè l ankò paske il etait une fois Ayiti te konsa. Il etait une fois, Ayiti te solid konsa. Donk, afè moun fè moun pè, mal, kote kòm si m ta di w la, si m gen zam, si m ta gen zam, kouri jete yo, oubyen kouri, kouri bay lapolis yo, oubyen kouri bay, m pa konnen ki sa n ta vle m fè a, epi kounye a nou ka rantre sou mwen, manje mwen, manje madanm mwen, manje pitit mwen, manje epi nou tout ap di, oo, podyab, podyab, Ooh Edo e t on bon moun wi ooh Edo zenny e t on gwo gason wi Jakmèl euh misye fè sesi misye fè lè m mouri an epiyay epiyay m konprann m konprann twit la wi m konprann li m konprann li wi sa vle di nan fè m pè Si m te gen zam, oubyen si m gen zam, pou m kouri voye yo jete oubyen m fouri kouri yo kou mete yo yon kote, epi kounye a la pou nou ka antre, vin pran mwen, vin pran madanm mwen, vin kidnape mwen, vin mande m 500, vin mande m yon minyon dola epi apre kòb pa nou ba nou, e piyay. Mwen Edozini, se mwen se nou. Se mwen, se nou. Mwen Edozini. An, m al kite nou kidnape m la. Nou chita laba, n ap ranse, radote, dèyè yon mikwo, fè bri, alè m konnen e pa gen anyen ki ka fè nou. Ok? Epi men menm la, n ap mande m, e menm jan m ap gade, mwen ri, m ap gade la, yo, m ap gade Ti Djo ki fon monte. Men Ti Djo kouzen m, Ti Djo pa neve mwen, Ti Djo se kouzen m, Ti Djo Zeni se kouzen m. Men Ti Djo di yon bagay ki klè. Ti Djo, Ti Djo di yon bagay ki klè. Tidjo di w ke si, lè l fin di ke l pa kwè tifi a nan bagay la, men li di w tou ke si dcpj jwenn yon bagay kont tifi a, se yon lòt bagay. Men li di w sa. Nan fen an, nan fen an, nan fen an li di w sa. Li di ke si, si ke yo DCPJ jwenn yon bagay, si DCPJ jwenn yon bagay, li klè ke li dakò, li dakò ke si DCPJ jwenn yon bagay, bon, si DCPJ jwenn yon bagay vide a prèv, pa gen ankenn nèg ki ka dan ankò, tout est fini. Men l di w ke si yo pa jwenn, si yo pa jwenn anyen, paske li menm li di w li kwè ke Didou li kwè ke tifi a pa nan anyen, se dwa li, se dwa Didou. Se sa nou boro ka fè a wi. Avan yonn fè yon entèvyou avèk Laurent Lamothe, se sa pou nou fè. Fò nou kòmanse kite moun yo pale pou nou tande sa k vle pale. Sa k pa vle pale, bay gade yo. Pa egzanp, Michel Martelly di l pap pale, l pap janm pa pale, le silans è dò. Al bay gade yo prezidan. Al bay gade yo. Mwen menm m ap pale. Mwen kontan Laurent Lamothe pale e fò Laurent Lamothe pale pou l al bay fò l antre de kote pou l pale pou l esplike manda l lan paske sè te manda kanmèm menm si se te pa yon manda pò le pèp men se yon manda yo te ba li li te gen li te gen menm lè l pa t gen yon dat men li te prete sèman donk li gen li gen yon bagay ke l t al fè donk fòk fòk E nou kap kite moun yo pale. Nou akize moun yo fok nou kite moun yo pale. Men mwen pou sa. Men mwen vle tande kijan kob petro karibe a kote kijan l pase koman li kisak te fèt kisak pat fèt. Mwen te senatè m fouye m konnen men m vle ke moun konnen e pa moun ki pou ki kont yon pouvwa kap joure pouvwa a. Non lè sa nou pap janm soti. Nou pap janm soti. Dayè mwen di tèt mwen talè a yon bagay ki klè, jou peyi sa gen transparans, gen anpil moun ki pap egziste ankò. Jou leta mete kòb kòm m te tande Laurent Lamothe di yo fè li men m poko gade paske m pap ba nou manti m sou biznis kèk jou epi se yon biznismann ne m ye, se yon antreprenè ne m ye. La kote w wè m ap, kote w wè m ye la. M vin dèyè gade konbyen yo vann aparèy pou fè ze. Paske gon pwoblèm ze, depi 1 an m ap di madanm mwen sa, m ap di madanm mwen dans le département du Sud-Est ki kapab bay le grand Sud et la grand'Anse ze, ann gade. Madanm nan di l pap envesti Ayiti ankò, m di w pap envesti Ayiti ankò, ok. Men men menm tou, m pa pral envesti Ozetazini Damerik tou. Sa vle di ke m son Ayisyen ne, m konn peyi m, m konn vil mwen, m konn biznis, donk mwen vle envesti anndan peyi m. Madanm nan pè, madanm nan di, men chèche m ap chèche menm. E chèche m ap chèche. E biznismann mwen ye. Donk, Prezidan Jovenel pou n tounen sou li, pou n pa fè twòp lon gaye, e nou fini afè Morvan nan, Morvan pa pral pi lwen a sa, e ou mèt kontinye joure m, ou mèt kontinye pale, l ap bon pou mwen. E paske ke w vle ke w pa vle, ou gen yon limyè sou ou menm si l negatif. Li ka pozitif, li ka negatif, men yo tande w. Yo tande w. Yo tande w. Ke yo tande w yo di a misye son betizè. Gon lòt tande w misye di ap ede peyi a. Gon lòt tande w yo di wap bay. Men yo tande w frè. Chak ton ou pale de mwen l bon mwen. Li bon mwen anpil. Dayè an mal ou toujou pale de mwen. Ou pa ou pa gen pwany sa pou pale byen. Pou ka di 1, 2, 3. Ou pa gen pwany. Ou pap ka. M pa kwè wap gen. Brèf. On avans kontinye joure m. Mesye e mwen w menm aprè aprè m fin pale la m tou fè sa yo rele on on tweet la menm kote a la òdinatè m ap dèd la e m pa renmn wè sa menm e menm kote a menm kote a men m ou menm fon tweet la pou w di m espès de vwayou espès de sesi sela joure pi bon mwen pa m konnen. Ah m konnen kote l ka mennen m. Donk un peu dou silteplè. Donk e e wi ou di ou di sa w di Emma e ba mwen Emma Léon Lamothe te resevwa 400 mil us nan men Napoléon e se ki sa li fè ak la ah non m pa ka reponn non cheri paske Laurent pa la aswè a m pa ka reponn bagay sa yo menm. E bagay bon. Donk e wi. Aswè a jodi a fè prezidan an 18 18 mwa depi le prezidan a ete asasine che li. Men pandan l asasine che li a e e e pa gen moun pa gen moun ki te kanpe peyi a non. ki pou te fon lòt bagay. Chak moun al fè ti pati pa yo. Chak moun al pran ti pati pa yo, sa k al pran ministè kilti, sa k al pran ministè travo piblik, sa k al pran ministè sesi, epi chak moun kontinye, peyi a kontinye. Tandiske, yo pa panse ke tou pa yo dèyè. Yo pa panse ke tou pa yo dèyè. Men menm, men menm, sa deranje m anpil, la mort de Jovenel Moïse. Se pa la mort du president de la republique selman non, de l'homme que j'ai connu. Son nèg mwen fè kanpay pou li, mwen fè kanpay pou li, mwen mwen Msye prezidan e m te konn pale a msye, m vin pa pale a msye pandan 2 ou 2 zan edmi ou 3 zan sou manda a pandan msye te prezidan paske m te fè yon deklarasyon an 2017 e sou zafè kouran e misye yon mwa pi ta sou moun mwen te fè deklarasyon yo misye pran tout li monte an frans avè yo ale kòm sektè prive avè yo donk depi lè sa m di misye bon misye se yon pou mwen misye pa konn sa l vle li pa konn sa l ap fè se t yon goumen kont moun sa yo. E m fè konbyen tan m pa pale a misye. Men, lè m vin pale a misye, m vin pale de nan fen manda. Nan fen manda misye m vin pale avè l. Men vrèman lè yo tiye misye, m te pale a misye samdi, misye mouri nan lendi si m pa twonpe m. E bagay sa deranje m anpil e jiska prezan l deranje m paske se premyèman se yon moun mwen te kotwaye e dezyèman se te mon prezidan. Kan je di mon prezidan, se pa paske se ekip Pam lan ki te met misye non se te prezidan ayisyen se te prezidan nou se te prezidan peyi an menm si w te renmen l menm si w pa t renmen l sa k rive l la sèt yn wont pou tout ayisyen sèt yn wont pou la nasyon ayisyèn ke n ap peye pandan plis ke 30 an n ap pase plis ke 30 an a 40 an. pou yo bliye sa avon nou. Donk, akwa yon fwa, e pè a son nam, men m pa pa done, m pa pa done madanm ni, m pa pa done pitit ni, m pa pa done nèg ke ki te kon ap fè kòb avèl yo, m pa pa done e ekip politik li. M pa padone moun sa yo. Paske le prezidan fòk te gen presyon ki te fèt. E fòk gen moun, e fòk gen moun la ki te gentan mal alèz. Mal alèz nan peyi a depi aprè jou ke prezidan mouri jodi an la. Demen fòk gen moun ki pat mal, ki te mal alèz. Donk e. Ah, Msye Junior Theodore, pa pa deranje mon chè, son yon deba nap fè. San vouloir vous déranger, la majorité des assassins du Président Jovenel venaient du côté de Jacmel. Bon, se te, se te ti nèg yo te pran pou, pou fè li. Bon gen nèg, se yon sèl nèg wi ki, lòt nèg la yo di e nèg Maye-Gros li, men se moun ki kite Ayiti depi konbyen tan ki pa janm vin Maye-Gros petèt. Men ti nèg la li menm, e m bliye non msye, e, e. Msye te jakmel toutan. Msye son nèg jakmel vre. E nèg anba lavil. Nèg jakmel. Koman li sapèl ankò a? E bon nèg jakmel junior. Nèg jakmel msye ye vre. Men nèg sa yo se de ba yo ye. Se pa de moun. Se pa de moun kòm si ta dou. Se pa nèg sa yo. Nèg sa yo se e men se kòman ta dou sa la. Se de moun ki. Se de moun ki vin fon dyòp. Se pa mèt koze a. E se sa li ye. Se sa li ye. Donk e se pa mèt koze a. Moun ki mèt koze a n bo janm konnen jiska prezan. Men yo la. Mèsi. Men yo la. Donk se moun sa yo m bezwen menm. M pa benyen sibèl. M pa benyen sibaltèn. M pa benyen sibaltèn, m pa benyen ti piti, m pa benyen ti moun sa yo. Ayiti, Ayiti pa yo, yon nèg kap vin tiye prezidan an, e menm jan dayè yo te di m ke kolonbyen yo kap di yap mal manje. Bon ki mele bouda moun yo k mal manje? Kolonbyen yo di w yo anndan prizon yo maltrete w, ki mele m? Men ki mele m moun yo maltrete l? Bon an fen de kont se paske vous êtes en Haïti, nou te dwe gen omwen 3, 4 ki mouri deja la anndan prizon. Wi. Fòk gen moun. Si se yon peyi òganize n ye. Bon si se an Russie n ye nou kaka lontan. Pase Poutine pa tap ba nou legen men li tap fout nou pwazon la pou chak 6 mwa yon grenn mouri. Yon nèg paka antre anndan kay yon prezidan, anndan lakay li pou al tiye yon prezidan e menm lè w te tiye l nan lari. Bon si w te tiye l nan lari pa yon atak nou tap toujou gen pwoblèm wi. Nou tap toujou gen pwoblèm. Men, men, m t ap gen mwens pwoblèm. Si te gen echanj de tir ki te fèt nan lari, yon senk, sis nèg tonbe epi yo pran prezidan an kanmenm, e m pa t ap gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. E, e, men antre anndan lakay li, imilye yon prezidan konsa, tiye li, bat li. An plis, an plis, kraze tout jou, tout jou l. Hey! M pap ba w manti, prezidan pa t gen moun. Prezidan pa t gen moun. Prezidan pa gen fanmi. Prezidan pa gen fanmi. An! Pou nèg y ap tann lajistis toujou, n ap fè twit toujou, an bon ti dlo pou prezidan. Kè m fè m mal prezidan jiska prezan m pap ba nou manti e kè m ap toujou fè m mal prezidan paske misye te yon nèg elegan misye te yon nèg ki te vle men podyab li mal li mal sène ba yo li mal sène e e ba yo paske lè w anfas gwo gran nèg sa yo de nèg ki gen dèzenterè Menm pitit yo yap manje pou enterè sa yo se pa moun yo se moun ki san zeta dam se moun ki san san zeta dam enterè yo dabò vous voyez laissez moi vous dire les etats unis d'amerique gade sa les etats unis sot fè la yo rekòmanse travay avèk Venezuela. E tandiske, yo te ap kouri dèyè Chavez, dèyè Maduro, yo te met kòb sou tèt li, e yo te dekrete Juan Guaido ou lòt nèg la kòm prezidan, e yo fè pi gwo peyi yo rekonèt misye kòm prezidan. Larisi frape, paw! Les intérêts des États-Unis d'abord! yal negosye a Maduro e yo fè lòt nèg la yo fè opozisyon Venezuela a dekrete ke Juan Gualo pa prezidan ankò les intérêts des États-Unis d'abord. E se sa n manke an Ayiti. Les intérêts d'Haïti doit être d'abord. E se sa k enpòtan. E se sa n poko ka konprann non. Nou ka toujou fè kòb. Nou ka toujou fè dezòd. Nou ka toujou met ti fanm nou, nou met granmoun. Tout moun fè l. Oken pwoblèm. Men fò n pa deranje Leta. Fò n pa deranje Ayiti. Se youn nan faktè premye pou ayisyen genyen pou nou kòmanse genyen se pou nou kòmanse pa deranje ayiti se menm jan map tande Edison Zephyr mon ami.